Bonjour, bonsoir à la famille. Avec plaisir, nous rentrons à la KO pour capable boter baou une nouvelle émission. Juste avant de commencer, je dois vous remercier parce que grâce à vous, nous atteignons barre 200K, c'est-à-dire 200 000 abonnés. Kont lan te kòmanse ak yon grenn abone e jounen jodi a la li a 200 mil. Je kwa ke se serè bètman ilizwa pou m pa ta remèsye nou pou sa paske se chak grenn moun ki fè yon klik ki abone ki pèmèt ke jounen jodi a la nou a 200 k. Anpe pli ta m pral fè yon emisyon de remèsiman pandan ke m ap tou pwofite swete nou yon ane 2022 ki kapab puis bon. Donc, pas de mots pour vous dire comment est-ce que je vous aime. Et c'est parti pour votre émission. Au niveau de la Croix des Bouquets, aujourd'hui, le 31 décembre 2021, situation 1, Tè vreman difisil. Bien bonè, matin, vendredi 31 décembre 2021, yon l'obèy pété au nivou de la prison civil de la Croix-des-Bouquets. Situasyon, tansyon. Men ekoute jiska prezan nou poko konnen kisa ki a lorijin de evenman sila. Men tou sa ki sèten se ke des enfòmasyon ap sikile a travè les rezo sosyo fezan kwà ke ebyen se ta de endividi ki yo menm nan santre karseral sila ki antre nan yon lojik tantativ devazyon. Nan dènye minit yo, lapolis fè kwè ke li ap chache gen kontwòl sitiyasyon an. Men n ap monte toutalè pou nou kapab ba w detay sou evènman sila e vini avèk kèlke zimaj pou ou si se nesesè. Oubyen si nou gen opòtinite pou n ta kapab jwenn kèlke zimaj parapò ak sa ki pase nan prizon sivil Kwadèboukè a. An 2021, yon. Evazyon fèt, paske gen anpil prizonye ki te gen chans kite sant karseral sila, genyen ki mouri. Yo menm pale de yon masak. Men genyen de nèg ki ta fè tantativ pou te kapab pèmèt ke prizonye sa yo sòti, ki touye des responsables à l'intérieur de cette prison. Se te nan pèspektiv pou te kapab pèmèt ke Anèl Jozèf mete kò l deyò. Anèl Jozèf mete kò l deyò, on a tuye Arnel Joseph. Alò, jounen jodi a la a, anpil moun ta kapab di tèt yo ke evazyon ki te genyen nan prizon sivil Kwadèboukè a, eske sa ete on mouvman planifye? Jounen jodi a la a ankò, ebyen anpil bal t ap chante nan zòn. bò prizon sivil Kwadèboukè a, paske sitiyasyon an te vrèman tandi. Pa bliye, m di nou ke n ap tounen toutalè pou n kapab pote yon maksimòm enfòmasyon, pou n kapab eklèsi tout pwen donb yo pou ou. Kidnaping, ebyen genyen kidnaping ki fèt semèn nan, nan wout pou w monte Mirebalais. Genyen anba Mòn Kabrit ki frape fò! Je kwa ki a anviwon 4 pèsòn ki an ete kidnape par dè bandi zame anba mòn kabrit kiyès ki gen kontwòl zòn sila kiyès ki ap fè monte desann poze tèt ou kestyon sila mwen gen yon pwòch mwen ki li menm te kapab fè pati moun sa yo yo kidnape paske li te gen pou lal mibalè pandan tout la joune el a reflechi e finalman moun ki tap bal woulib lan ale kitel Epi lè l ale, nouvèl la tonbe se ke ebyen moun sa a fè pati moun yo kidnape yo. Brèf, nan fen mwa desanm nan, sitiyasyon an toujou rete de mèm. Ann ale nan Gonayiv! Gonayiv toujou tèt anba, Gonayiv! aboui, ma mit la kontini aboui ou nivou de vil Gonaiv. Denye informasyon ki genye la se ke, Winter Etienne qui a fait une déclaration pour demander à la population pour les ravitailler. Et jour 31 décembre jusqu'à 4 heures de l'après-midi parce que passé l'ESA, le groupe de Raboto se mettra en position de guerre en position de guerre pou kapab di non ak prezans Ariel Henry nan vil Gonayiv. Antretan fò n di ke travay ki ap antreprann sou plas dam pou kapab resevwa premye minis lan ebyen travay sa yo dèfwa w tande kèk kout mato dèfwa se bal ou tande tou. Sa ki parèt kòm lòt enfòmasyon sè ke Jean Elise Saintélis, ouvriye ki te resevwa bal pandan li tap travay sou chantye sila nan Gonayiv, li pèdi yon grenn je l, daprè konklizyon medsen ki yo menm ap travay sou ka li a, se sa youn nan manm fanmi an fè konnen. Hum! Tèt chaje wi la mezanmi. Pwoblèm. Toujou sou kesyon Gonayiv la, Y a lansyen premye minis André Michel Martelly Evans Paul ki li menm bay premye minis Ariel Henry yon konsèy. Konsèy la se pou pa ale nan vil Gonayiv. Tankou jan mesye je nèf yo te bay defi pou li pa pase oubyen pou li pa met pye l nan pon wouj, se konsa moun Gonayiv kanpe, anpil nan yo. Ebyen Evans Paul di Ariel Henry pa lapèn pou ta ale Gonayiv. Dayè, ou pa gen enterè pou ale Gonayiv. Paske ou pa prezidan, ou pa t al nan eleksyon, ou se sèlman yon premye ministr ki vini, ki ap viv de yon sitiyasyon e ki an kèlke sòt deside fè yon priz dotaj sou peyi a avèk konplisite sèten nèg la ki te nan opozisyon. Ale Gonayiv. A quoi ça va servir? Se te kestyon sa tou, mwen menm, mwen te poze tèt mwen. Gen yon fi ki fè yon ane l ap travay nan yon enstitisyon. Enstitisyon an li rele Boje. Men jistavan mwen ba nou enfòmasyon sila a, nou menm nou toujou ouvè. numéro non c'est 33 26 64 20 si quelqu'un a fait une déclaration concernant une personne l'autre personne en question il gagnent droit de réponse. est capable de nous pour le dire, mais comment ça y est? Parce que nous même nous, impartial. Eh bien, qui s'est passé, c'est que la fille, elle a travaillé pendant une année comme employée o sen de sèt enstitisyon. Li fè yon ane tou, li pa touche. Mwen fè yon entèvyou avè l. Men, jistavan entèvyou sila, mwen te poze l anpil kestyon, kestyon ki vini nan tèt ou tou ou menm pou di, bon, kòman fè w ap travay yo pa peye w, ou fè yon ane, se pa nan Leta w ye, yo pa janm peye w. Li te reponn, e se sa k fè, n ap pèmèt ou tande madanm sa a, pou sa sekirite, Nou pa filme l. M fè 11 mwa ap travay nan enstitisyon Beaujeu. Moun yo pa peye m alè epi yo pa peye m byen, yo pa peye m tou. Petyonvil li ye nan tèt mòn Pegivil la li ye. Se la m ap travay. Jodi a la, yon goud nasyonal, m pa t gen yon goud nasyonal nan men m. Menm pou m ta bon dlo, se yon mesye ki ban m 25 goud pou m peye machin pou m al lakay mwen. Konbyen tan yo genyen depi w ap travay nan Beaujeu e konbyen tan yo pa peye w? Gen 11 mwa. Gen de pafwa, lè w vin travay, lè mwa a rive, pou tan kòb w ap travay la, yo ba ou mwatye, rès la toujou ret nan men yo. Yo pa janm peye w kòmsi mwa nòmalman pou yo peye w mwa e yo konn rale nenpòt de twa mwa e kat mwa yo pa peye w e la m gen sèt mwa m pa touche. Mèwi ou gen 7 mwa ou pa touche nan yon travay yo pa peye w yon premye mwa yo pa peye w yon dezyèm mwa yon twazyèm mwa ou pa janm revòlte ou pa janm di anyen pouki fè poukisa fè ke se jounen jodi a ou resi. Mwen revòlte paske Jodi a se 31 desanm li ye, paske m konnen se dènye jou nan ane a, ke tout enstitisyon kòm si m konnen yo toujou ap peye travay, bay bonis epi peye moun travay, yo pa fè sa ditou. Yo menm pa menm vini depi m pa konn sonje depi ki lè nan semèn nan yo vini nan enstitisyon an. Nou konbyen nou konbyen anplwaye ki nan sitiyasyon sa? Èske se sèl ou menm Ou bien eske se nou tout anplwaye yo? Non nou tout, nou tout anplwaye. Nou tout anplwaye sof moun kòmsi ki gen konbyen tan avè yo ki pa nan, ki pa nan. Men nou, nou, nou, nou, nou twa se konsa nou ye. Sèlman nou twa ki, ki konsa? Nou twa wi ki bay, paske lòt, lòt yo, yo gen dwa konsa ke yo pa vle, yo pa vle revandike, yo pran pòz se gran nèg yo ye, bagay sa yo. Mwen menm, m pa gen moun k ap ede mwen, E mwen menm ki ap okipe tèt mwen, fò m peye kay mwen, fò m peye lekòl pitit mwen, tout sa ladan l. Kòm mwen konnen près la s on chèf li ye, ke pou y ap pase mesaj la pou mwen, pou moun yo ka ban m kòb mwen yo dwe m nan epi mwen menm pou m al fè komèrs mwen, pou m al rekipere afè mwen paske m konnen peyi Dayiti se pa yon peyi ki gen travay men m ap mete afè m lakay mwen ke pou m fè ke m p ap travay a moun ankò. Konbyen pitit ou gen? M gen yon sèl fi 13 an, li lekòl men kay mè. M pa ale, m pa ale, okontrè, okontrè se nan betiz e moun, moun kap travay la e nan betiz lap pase. 31 desanm nan la yo te ba w yon Yo pa kado pou fèt la? Non, m vin travay, m vin travay ke lè m gade m wè 11 zè edmi, midi, m pa wè yo epi mwen m gen afè pa m, manman m ap rele m nan telefòn, mèt kay la ap rele m nan telefòn pou m vin peye l kay li. E depi janvye m pale avèk madanm nan ke pou l ban m kòb pou m peye kay mwen. Poukisa lòt moun ki nan sitiyasyon menm jan avèk ou yo pa swiv menm chemen avèk ou? Bon m pa konnen sa sa pral depan yo menm, yo menm yo gen dwa kòmsi pa menm jan avè m mwen menm mwen mwen fè l. Konprann? Bon, si gen yon mesaj w ap lanse pou Mèt Beaujeu a e pou moun k ap tande w se ki sa t ap ye? M di yo, m pale sa a deja wi, m di yo ke pou yo kòmsi ban m kòb la yo dwe m nan ke pou m fè biznis mwen, pou m regle afè m avè yo pou yo ban m kòb la, ke se mesaj sa, paske m pa gen okenn mesaj m ap voye ba yo ankò. Se sa, se dwe yo dwe m ke pou yo peye m kòb mwen. Lè yo te konn peye w la, yo te konn peye w chèk ou likid? Likid yo peye m. Non. Yo te mande pou yo pou vini avèk pyès ou m vini a pyès, yo pa janm di w anyen jiskaske m kite pyès mwen lakay mwen. Men i likid yo peye. E kounye a la kisa w va di mèt kay sa la menm? M pa konnen non la, franchman, kòm m pa konnen, m pa konn sa m pral di l, m ap rete tann pou l kòmsi lè l rele mwen. M pa ka repanse, m pa ka pede bay moun nan manti yon dat, yon dat, yon dat ke m ap priye Bondye ke pou l pa ta mande m kay lan, se sa pou m ka jwenn kòb la pou m peye kay lan. On va se quitter avec une petite vidéo. Vidéo sa ben sa va faire rire en tout cas. Sa va faire rire parce que c'est quelqu'un que j'adore écouter, il parle français comme Larousse, comme Voltaire. Mais écoutez, euh, est-ce que c'est ton plaisir qui arrive loin comme ça? Son nom c'est Briga Anderson, Caraïbe FM, un pilier de Caraïbe. Mais écoutez, euh, c'était la fête, il s'est retrouvé parmi des amis, des gens qui dansent, et puis il faut lui danser Briga prendre, mais bagaille là mes amis. Antouka Breg m pap ba w manti, Bob se pral trip sou ou bonè paske la a, bon fò n, si n ta pran chans pou n gade kòmantè yo sou Facebook, dè jan ki diz, bon mezanmi, Brega kraze lit la. Bon, se ti dosye sa yo m te pote pou nou atravè emisyon sila a. E pa bliye toutalè nou pral fè yon emisyon pou n kapab swete nou anpil kouraj paske se pa twop evidan de vou dir bòn ane an 2021 anpil bagay te mal pase men nou espere ke ane 2022 an ap pote yon ti brin chanjman pou chak grenn ayisyen pou lè jan ki son aletranje ki son vrèman nostaljik ebyen Bondye kapab di yon mo pou nou.